Jodi a la a, m pral pèmèt ou dekouvri yon gwo bout verite. Eske ou te konnen tout politisyen nan peyi Dayiti pran pwen kay menm djab? kit sa ki fè vi yo nan opozisyon, nan boule kawotchou, sa ki fè vi yo ap fè esklav volontè tchoul, sa ki fè vi yo nan pouvwa, tout pran pwen kay menm djab pèp ayisyen. E se konsekans pwen sa yo te pran ki lakòz jounen jodi a n ap sibi, ki lakòz jounen jodi a n ap pran imilyasyon an Repiblik Dominikèn, Tirki, Meksik pou site sa yo sèlman. Verite sa a, chak grenn ayisyen. dwe tande l se vre l ap blese w men fòk laverite pale pou sitiyasyon an chanje nan lòt bò fontye an repiblik dominikèn sitiyasyon an kontinye agrave imigrasyon ap bwote ayisyen devan dèyè pou depòte operasyon lòk fontyè kontinye ap frape machann pwodwi agrikòl an repiblik dominikèn nan plenyen yo nan gwo pwoblèm puiske pa gen lavant se defisi k ap. fèt. Peyi Lèzetazini Damerik bò kote pa l, pase Repiblik Dominikèn yon ti tap sou do men Claude Joseph kontinye reyaji pèp ayisyen ou pral jwenn plis detay talè konsa. Nan Petyonvil jounen jodi a te genyen gwo seremoni raple w nan jou pase yo te genyen yon militan politik ki rele Jean Denis. yo te asasinen l, ebyen nan seremoni sa a, Doktè Schiller Louidor te debake vin asiste, malerezman li pase move moman anba men kèk militan. Ayiti Sekirite, Lapolis anonse yo arete 7 manb gang 3 milyon nan Pòdepè. Pèp Ayisyen mwen envite w rale chèz ou chita, Fouco Zanmi Enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire. e san mete. Bonjou bonswa tout moun ki jan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl sila a pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè. E kont sa ki se te, Ki sa ki ka vole, plim ni plizyè koulè, chak sa ou di li gen kapasite pou l repete. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se Jako Repèt! Yon zwezo! An n pati kri krak pou nouvo kont nou genyen. Mwen gran, men malerezman pyès moun pa ka monte sou do m. Mwen gran, men malerezman pyès moun pa ka monte sou do m. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, fòk verite pale. E fò chak grenn Ayisyen ouvè zòrèy yo pou yo tande sa ke mwen pral di la. Humm! Pa bò isit, nou pale peyi. Pa bor isit, nou kritike, nou pote konsèy e di men kisa k pou fèt. Li rete jounen jodi a pou n pase a laksyon. Men, pèp ayisyen kite m eksplike w, gen yon fenomèn, gen yon sitiyasyon k ap devlope nan peyi Dayiti depi yon bèl bout tan. Tout politisyen, tout chèf nou yo, tout lidè nou yo, yo pran pwen kay menm dyab. E se desizyon sa a yo pran menm ki lakòz jounen jodi a nou nan tout pwoblèm sa yo. Nou dispèse kat kwen latè beni n ap pete kouri kite peyi nou. E pa gon kote nou ye! Mezanmi, pou nou gen ti kal respè tèlman peyi nou voye move imaj bay lòt nasyon. Frèzesè byeneme lè m di ou, politisyen nan peyi Dayiti tout pran pwen. kay menm djab ou dwe panse se blag. Bon m eksplike w. Ou pa souvan tande pawòl sa nan bouch lidè nou yo? Nan bouch moun ki di yo kanpe bò kote pèp la? Nan bouch moun ki di yo ap travay nan enterè pèp la? Yo yo avèk pèp la, yo kanpe gade n yo ap mouri pou pèp la? Mo sa a toujou repete nan bouch nan bouch tout politisyen nèt nan peyi Dayiti. Soti 87 pou jiska jounen jodi a, mo sa a ap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Mo sa a se ki mo li ye pèp ayisyen se batay. Tout politisyen ap batay. Tout politisyen kanpe bò kote pèp la yo ap batay Andre Michel pase tout tanl lap batay Kaplim pase tout tanl lap batay Jude Celestin pase tout tanl lap batay Mèt Morin pase tout tanl lap batay pèp ayisyen Nenel Cassy batay Reginald Boulos batay yon konba rete yon konba batay pal la te rive pi lwen toujou yon konba rete yon konba Sa vle di pa gen fè lach, pa gen fè bak, se avanse sou enmi an, se fonse, se KO enmi an pou menm ou kapab jwenn espas yon fason pou kapab viv alèz. Aktyèlman la a, peyi a bon pou boulos. Vwala, paske pa gen konba ankò. Batay pèp la! Senatè Don Kato, li tèlman kanpe bò pèp la, li tèlman batay pou pèp la, lè l rive yon kote l di pèp la m prè pou m manje poupou, li menm al chèche poupou li vide nan palman an. Apre sa li di w mwen prè pou m bay 10.000 dola ak moun, ak jounalis ki te wè twalèt nan palman, se nòmal senatè Pòlò te manje l ou menm ka konprann sa. Paske ou pa ka di w pa t wè l, bon poupou a te la. Ou pa ka fè wont sèvi kòlè jounen jodi a. Senatè Steven Benoit pase tout tan l ap batay, Senatè Youri Latortue tèlman batay, li vin avèk plan sekirite pou pèp la, pèp ayisyen an. Senatè Lambert pase tout tan l ap batay ansanm avèk pèp la, jiskaske li fè 20 lane nan dwòg, 25 an reta blan an. Jiskaprezan, li reta blan toujou. Bon, nou ka konprann. Dimitri vob menm kout bwa. Yo ap batay pou le peyi. Yo ap batay pou Haiti. Non. Men a la fin pep Haitien. Si tout moun sa yo, tout intellectuel, moun sa yo ki fe gwo etid doktora, Moïse Jean Charles pase tout tan la batay pou pep Haitien. Si tout moun sa yo pase tout tan yo yo ap batay, batay, batay pou pèp ayisyen, men pou ki sa se pèp sa a ki toujou pèdi nan konba yo? Pou ki sa se pèp la k toujou kawo? Pou ki sa se pèp la k toujou soufri, se li k toujou gen doulè zo kase? Poukisa se pèp la k toujou bay vag anvan? E tandiske nou gen jwè, nou gen moun ki gen kapasite, yo ap batay maten midi swa. E medam matmwazèl e mesye, te gen yon epòk, tèlman nèg yo batay, yo santi douzèd tan solèy la twò piti pou yo. Yo di ou yo pral fè manifestasyon nan nwit kounya. Yo pral fè manifestasyon lè wikenn kounya. Paske yo ap batay san kanpe pou libere peyi a, pou kraze sistèm nan. Men jiska prezan, batay sa yo ap fèt, se popilasyon ayisyèn nan ki toujou soufri, se li k toujou pèdi. Anpil gwo kolonèl nan lame toujou ap batay pou le peyi, nou kapab site kolonèl Rebu, Kolo, non, se Jan Mo nan ka fè aksyon sa, Jan Mo, fè, rele, salye kolonèl la pou nou silvouplè. M tounen, alò, avan m vin sou senatè, ban mwen salye kolonèl Rebu ki ansanm avè l, Kolo. Mèsi Jan Mo pou envitasyon an. Nap salye Mwen figi a fre ou te pran yon bon ti vakans wi Byen merite. alò m. Oh salye kolonel kolo oh my God eeeii m m tout moun sa yo nèt yo ap batay pour le peyi pèp ayisyen men atan atan tandem byen Gen yon ekspresyon ki di, travay se la libète, men yo pa janm di m batay se la libète. E se la m prale ansanm avè w pèp ayisyen pou w konprann ke tout moun sa yo ki pase nan tèt leta, tout moun sa yo ki nan opozisyon, tout moun sa yo ki toujou ap fè vwa yo pase, ki toujou gen solisyon pou kriz nan peyi dayiti, yo fè vi yo ap batay, men yo pa janm fè vi yo ap travay. Moun sa yo ki pase tout tan yo di yo ap batay pou gen lopital, yo ap batay pou gen bon jan inivèsite, yo ap batay pou ke wout ka konstwi, yo ap batay pou peyi gen kouran, yo ap batay pou moun gen aksè ak dlo men non. Ou pa ka di m nan batay w ap gen lopital, se manti w ap bay tèt ou, se blofe w ap blofe moun, se nan travay pou gen lopital. Ou pa ka di m w ap batay pou gen lekòl non, se kout pwen kout pye w ap tire, se nan travay pou gen lekòl. Ou pa ka di m w ap fè peyi nan batay, jamè sa p ap mache, se nan travay pou fè peyi. E travay pou travay, si travay se lalibète, Ebyen se pou m mare senti m, se pou m touse pye kanson m, se pou m chèche bòt mwen met nan pye m pou m travay pwiske travay se la libète men non batay pa bay libète. E medam matmwazèl e mesye politisyen sa yo ki pran pwen kay menm dyab, pwen sa ki se pwen batay pou le peyi a, ou kapab wè nan kisa yo mete Ayiti jounen jodi a. Se nan batay pou pouvwa se nou k pa konprann men yo konnen sa yo ap regle yo konnen sa yo ap fè chak mo ki soti nan bouch yo gen gwo enpòtans se nou menm malerezman ki pa gen ase de kapasite pou konprann deklarasyon mesye sa yo. Erezman, nou gen Fouco nan kay la ansanm avèk nou, k ap detaye, k ap fouye zo nan kalalou, k ap antre nan foumi, nan tri pla, n ap chèche koze, n ap dekòtike met atè puiske lajenès pa ka dispèse konsa, nou pa kab pase mizè konsa, nou pa kab pran imilyasyon konsa, nou fèt pou nou viv, nou gen dwa pou nou viv e fòk nou viv. Donk. Lè w wè nèg yo di w konsa yo angaje yo nan batay, pèp ayisyen, se yon ekip moun yo bezwen itilize. Se yon ekip bann mal konprann yo bezwen rale mete dèyè yo, epi w tande woy anmwey la batay le pèp etsetera, men tout sou blòf. Si yo pa t sou blòf jounen jodi a, Andre Michel pa ta ka chanje diskou. Si yo pat sou blòf jounen jodi a, Don Kato pa ta ka chanje diskou. Si yo pat sou blòf jounen jodi a, Ricard Pierre pa tap ka chanje diskou. Se nou menm ki pa konprann, men yo, yo konn pou ki sa yo ap batay la. Men nou menm, nou swiv yo, nou son pakèt bann mal konprann. Nou dwe egzije mesye sa yo, dosye batay la, n ap mete fen avè l nan peyi Dayiti. Men se travay pou travay pou gen lopital. Se travay pou travay pou gen. edikasyon, se travay pou travay pou gen wout, se travay pou travay pou gen dlo men se pa nan batay pou gen bagay sa yo. E m ap raple m pèp ayisyen, youn nan deklarasyon Jovenel Moïse te fè, donk nou kapab sonje Jovenel Moïse te deklare, lè n ap boule, lè n ap kraze, lè n ap destabilize mwen menm m ap chita, m ap poze m. E tandiske, lè nou poze nou menm nou bouke, lè nou fin kraze, mwen menm m ap soti pou m al travay, m ap soti pou m kontinye fè kilomèt wout, m ap soti pou m kontinye enstale ponp, m ap soti pou m kontinye fè sant jemoplas, m ap soti pou m batay gen plis kanal irigasyon ki konstwi an dedan peyi a. Pèp ayisyen nou pa bezwen moun k ap batay, men nou bezwen moun k ap travay. Nou pa bezwen moun kap batay jounen jodi a, nou bezwen moun kap travay nan peyi dayiti. Mesye sa yo kal pran pwen batay kay dyab la, ke yo pase, men nou menm nou pa ka ap pase, nou menm nou pa ka ap pran imilyasyon. E konbyen fwa ou konn wè mesye sa yo ankouraje pèp la travay, ankouraje jenès la travay. Ankouraje jenès la fè efò. Yo toujou ap fè apèl a dyaspora a pou voye. Men yo pa janm aprann ou travay men yo toujou ap di w la batay kontini. Ki batay? Ki batay? Jounen jodi a nou 16 novanbre 2022. Nan 2 jou se pral 18 novanbre. Yon gwo jou nan listwa peyi Dayiti. Wi, yon gwo jou andedan listwa peyi Dayiti. Donk, si zansèt nou yo te kapab fè Vètyè, se paske yo te travay. Se paske yo te travay, se pa t batay yo te batay. Si se kout flèch yo t ap tire devan, dèyè, san direksyon, yo t ap viktim ankò, yo pa t ap ka abouti ansanm avèk Vètyè, e de Vètyè nou pral genyen premye janvye 1804, pèp ayisyen. Ou dwe konprann pati sa a. Zafè on nèg pase lakay ou l di w ann al nan manifestasyon, labatay kontini, poze l kesyon mande l ki batay. Atò, ann fon ti refleksyon byen rapid. Si tout nèg sa yo nan peyi Dayiti de 87 jiska jounen jodi a ki pase tout tan yo ap batay, si yo te pase tout tan yo nan plante latè jounen jodi a n t ap grangou? E tank wap plante latè ou tap wè nesesite pou ke ou genyen plis dlo. Men nap pase tan nou nan batay, touye sa, touye sa, ebyen pran kadav sa fè politik poum rive la ebyen son lòt poum touye. Nap antre nan vye zak, nap kreye gang paske tank wap batay se tank ap gen plis gang. Tank ou ap batay se tank ap gen plis gang, se tank w ap bezwen ranfòse tèt ou. Se tank w ap bezwen plis sòlda pou sekirize w paske ou angaje nan batay men ou pa angaje nan travay. Pèp ayisyen mete w nan dimansyon pou w konprann non pèp ayisyen. Mete w nan dimansyon pou w konprann mwen pèp ayisyen. A m ap di w la e pa fou m vouni bwè m bre non. Paske lè nonm nan kanpe l di w m ap batay, m ap batay, e lòt la di l ap batay, ou kapab wè ki rezilta batay la, se plis gwoup gang ki vin gen nan peyi a. Se tank politisyen, òmdafè ap rantre nan sa k pa sa paske yo angaje yo nan yon batay, youn ap touye moun pou lòt. Se nòmal pou gen plis zam, se nòmal pou tanzantan ou tande yo ap kenbe de gwo potorik, gwo towo andedan peyi a nan gang paske mesye yo angaje yo nan yon batay men yo pa angaje yo nan travay pou mete Ayiti sou ray devlopman. M vle w konprann sa. M vle w tande sa. M vle w foure sa nan kran ou. Si se travay yo tap travay pou bay ayisyen swen sante, preske nan chak komin tap gen gwo gwo lopital, ki gen tout bagay la dan yo nèt, ki kapab bay swen soti nan pwent cheve rive nan zòtèy pèp ayisyen. Wi, spesyalis nan chak branch, nan cheve, nan zye, nan tèt, nan zong, ti konpran. Tap gen tout, men non se batay nap batay. E lè wap batay sak pase se plis moun wap genyen k mouri wi lè wap batay se plis moun wap genyen ki mouri men lè wap travay ekonomi ou ap de ap avanse ap monte wap fè plis lajan wap travay plis toujou lè wap travay wap gen ase manje pou bay pèp ou e non sèlman pou vann. Lè w ap travay, moun ap gen respè pou ou paske yo ap wè w pa rete sou kont moun. Ou pap viv sou thank you, mèsi mesye Leblanc lè w ap travay. Men lè w ap batay, ou tounen w ravèt. E lè w ap batay la tou dèfwa ou rive nan yon kafou ou pa wè poukisa w ap batay. Ay nan peyi Dayiti pèp ayisyen, poze tèt ou kesyon poukisa nèg yo ap batay kounya la. Pou oblije ap pase anba tè rantre nan tout sak pa sa pou jwenn ase de bal, ase de zam pou rantre nan peyi dayiti pou ranfòse goup gang wan dekwa pou ti kokayin ou ka pase. Non, jounen jodi a, pa kite yo pran ou pou enbesil pèp ayisyen. Pa kite yo pran ou pou yo fè ou sa yo vle, manipile ou jan yo vle. Lè mesye yo vin chèche w yo di w ann al foule beton an, batay pèp la, mande l ki batay ki pèp? Pase l fè vi l l ap batay se li k toujou genyen, ou menm ki bò kote l w ap batay la se ou k toujou pèdi. Humm! Ala nasyon pran nan move ekip papa! Ala nasyon pa gen chans se nasyon ayisyèn nan. Moun ki di lap batay ansanm avè w, li bò kote w lap batay la, premye moun kap vann ou se li. Se kòmsi se chèche l vin chèche w pou l vann ou. Se ou menm pou l itilize pou l di w li nan batay men manti, li pran w kòm pon pou l pase pou l jwenn sa lap chèche a. wap batay, li kanpe bò kote ou lap batay depi 1900 jamè, epi se ou antanke pèp ki toujou pèdi, se ou antanke pèp ki toujou ap pete kouri, se ou antanke pèp ki paka viv lakay ou kap pran imilyasyon nan tout lòt peyi sou latè beni. Tandiske li menm ki di w li tap fè batay ansanm avè w la lap viv alèz nan peyi a e non sèlman sa tou, li gen kapasite avèk ase lajan pou l voye madanm ni a pitit li lòt kote. pandan lap destabilize poul mete w deyò, poul mete w nan plis pwoblèm, poul fè w konprann ke lap batay pou ou. Non pèp ayisyen, jounen jodi a, fòk ke nou sispann swiv nèg nan politik nan peyi dayiti ki pase tout tan yo ap di w yo ap batay pou ou 24 sou 24 non. Nou pa bezwen moun pou batay, nou bezwen moun pou travay. Nou dwe travay la jenès, nou dwe travay pèp ayisyen pou n kreye de lidè, pa de ledè. Nou dwe travay, nou dwe batay pèp ayisyen pou revandikasyon nou yo pase. Nou di n bezwen lopital, an n travay pou n jwenn lopital. Nou di n bezwen sekirite, an n travay pou n jwenn sekirite. Se pa nan batay w ap jwenn sekirite. Nou di nou bezwen ledikasyon, ann travay pou n jwenn ledikasyon. Nou di nou bezwen bon jan wout, ann travay pou n jwenn bon jan wout. Se pa lè w leve w di w pral batay, donk sa ki fèt yo pa menm bon, ou rale kawotchou ou boule sou yo. Twa jou lapli tonbe yo kraze pi rèd. Non, sa se lave men siye atè. Ou ap mande tandiske sa w genyen ou pa ka jere l non. Nou dwe travay, nou dwe travay men pa batay. Politisyen sa yo ki pran pwen kay menm djab, fòk ke nou fon jan, nou fini ansanm avèk karyè yo. Fòk ke yo menm yo peye pou sa yo fè. E se pa pou san rezon, nou te vini ansanm avèk dosye sa sou plato a, Petisyon pou mande blan an gade voye madanm ak pitit tout politisyen nan peyi dayiti dekwa lè yo bezwen batay yo a batay ansanm men pèp la yo pap ka itilize l ankò paske nou nou pral travay wi pèp ayisyen mare senti w ou gen kouraj pou travay se pou w travay frèzisè byeneme chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Donk, sitiyasyon an kontinye agrave an Repiblik Dominikèn pandan dènye moman yo la. Fòk mwen di ou, ebyen, jodi a la, gen yon pakèt Ayisyen yo pran, yo gen viza. Paspò yo pa ekspire, men akoz yo poko tcheke silvouplè. Fontyè, vwala. E nan jou kap vini yo la, selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, apati de mwa desanm lan, e lap difisil pou yon ayisyen an Repiblik Dominikèn resevwa lajan nan transfè, voye lajan nan peyi Dayiti tou. Eske nou konprann? Lap difisil, donk ou ka toujou an Repiblik Dominikèn, donk si ke w pral pran lajan nan transfè fò w di men kisa w pral fè a lajan an. Fò w eksplike, dèfwa yo te ka menm mande w fò mèt kay la vini, an mèt kay la vini vin siyen ke se lajan pou peye kay. Ala traka pou lave kay tè papa. Operasyon ap kontinye pandan ke Ayisyen li menm l ap mobilize, l ap fèmen fontyè. Donk, divès fontyè ki deja fèmen nan peyi Dayiti, genyen tan genyen gwo repèkisyon sou divès machann dominiken. Donk, moun sa yo ki vann pwodui agrikòl pèp Ayisyen. Donk, yo vrèman nan difikilte pwiske bannann nan pa ka pase, sitwon an pa ka pase e ou konnen. Lè sa ou fon pakèt tan nan machin, machin nan cho, Yo touf ansanm, yo pral mi, bon, gaspiyay, lajan pèdi, defisi, etc. Donk, dosye sa a k ap genyen gwo konsekans sou peyi Dayiti, an menm tan tou, l ap gen gwo konsekans sou Repiblik Dominikèn. Men, medam, matmwazèl e zemesye, sa k ap pase a, fò m di ou, mete sekirite nan peyi ou, pran kontwòl peyi ou, se byen. Se byen. Men, fason ke. ajan imigrasyon ap trete ayisyen non sa a mezanmi pa gen okenn rapò ansanm avèk dosye imigrasyon non sa pa gen rapò pèp ayisyen mete sekirite nan peyi ou pou peyi ou bèl se byen pou pa gen moun ki ilegal sou teritwa ou se byen paske aktyèlman la pèp ayisyen gen anpil medam ou wè k ap byen pase sou entènèt la. tiktok etc poutan sa gang yo e nan peyi dayiti wi e gen anpil nan yo ki an republik dominiken mari yo se kidnapin yap fè nan peyi dayiti pou voye lajan ba yo gen anpil bandi nan peyi dayiti ki fofile kò yo yo rantre nan republik dominiken lèm nou bandi madan bandi a se pa gang a sapat yo selman non Gwo toro gwo zotobre gwo kòl pil vès etc tout nèt tèt kale kou tèt a cheve wi tout nèt donk nou kapab gade sa ki pase kanaran e lè map gade sa ki pase kanaran preval te sipoze mouri il evel mouri. Li leve ankò l re mouri apre sa nou pran zonbi a pou n fè l travay pou sa l te fè l pou sa l te fè yo n fè l peye ansyen prezidan preval. Gon seri de zòn ayisyen rete an repiblik dominikèn nou kapab wè videyo yo sou rezo sosyal yo kay yo pa nòmal vre. Kay yo pa nòmal, bagay la vin sanble a ti bagay geto, pil moso dra, pil fèy tòl pouri, li lèd, li lèd vrèman lèd. Donk, lè yon peyi li menm la konstwi bèl bilding pou l fè peyi l nice, li pap aksepte pou ap vin fè ti nich sa yo. E mesye yo nan peyi dayiti, bilding sa yo kap konstwi an Repiblik Dominikèn ke se ayisyen kap travay la nan, se pa kapasite yo pa genyen. Sektè prive an Repiblik Dominikèn envesti anpil an Repiblik Dominikèn. Men sektè prive nan peyi dayiti malerezman nou gwo pakèt bann dirijan salòp, se rete yo rete avè yo, se destabilize, se plis fatra yo fè. Apre 12 janvye pèp ayisyen gade sa kap pase kanaran jounen jodi a. Te gen posiblite pou zòn sa yo ta pral mete moun ladan pou ke yo te konstwi de bèl edifis. 5, 6 etaj. Chak etaj yo 4, 5 apatman. 4 apatman. Wi, li ka fè 4. Sa pral depan de longè al ka 6 tou. Chak apatman sa yo ou remèt yon kle ansanm avèk fanmi an. Ou sekirize yo. Preske nan chak 3, 4 edifis ou mete yon sekirite k pou responsab. Ou enstale yon sistèm solè. Ou batay pou dlo rantre. Ou sekirize blòk sa. Chak apatman yo gen nimewo, adrès tout bagay nèt pèp ayisyen. Paske pa bò isit, gen de bagay ki fè peyi. E la nou toujou di sa. Gen de bagay ki fè peyi. Li rele adrès ak monnen. Sa yo se baz. Pou yon peyi devlope, fòk gen monnen ladan. Pou yon peyi devlope, fòk gen adrès ladan. An nan peyi Dayiti, chak lè otorite yo dòmi yo fon vye rèv, yo chanje adrès kay. Ala traka pou lavi kay te papa. Te gen posiblite pou sa fèt jounen jodi a nou pa tap viv sa nap viv la kanaran. Paske mesye yo toujou bezwen ti kach kach, ti kay monte desann ou pa kèt ti grimas. De fwa lè wap vini de lwen wap gade espas la, ekskize m ekspresyon an, ou wè kòm si son bann simityè ki enstale. Tèlman ti kay yo piti, yo pa, yo pa, yo pa. Yo pa vivab mezanmi la plipa nan yo. E sak fèm di nou pèp ayisyen ouvè zòrèy nou pou nou tande la verite. Nou ka fache men fòm di nou l kanmèm map di nou verite a. Te gen posiblite pou fèl wi te gen posiblite pou fèl pou kantite lajan k pase konstwi de bèl edifis mete kanpe. Zòn sa tou gen kouran. Epi moun sa yo ki rete nan kay yo ou batay chak 6 mwa ou byen chak 1 an gon lajan ou fikse pou yo bay. Lajan sa a se pou peye sekirite, se pou peye moun k ap netwaye, lajan sa a se pou peye fè mentnans. Ou pase moun yo lòd chak ane fòk ke yo pentire kay la e ou pase fè enspeksyon nan kay la preske chak mwa pou pinèz a ravèt pa pran tout espas yo nèt paske ou konnen Ayisyen nou gon ti san nou pa bezwen site non bèt la. Kay fò w kanpe dèyè l tchik tchik pou l soti nan salte a pou l transfòme l pou l rantre nan pwòp la. Ou fè fòmasyon ak moun yo pou di yo men kòman pou yo itilize twalèt la. Men koman pou yo pran swen tet yo. E vye ki andedan kizin nan batay pou pil bann po kras manje pa desann nan tiyo a paske li ka bouche paske lè w konstwi yon bilding 5, 6 etaj. Imajine w rete nan 5, nan katriyèm etaj, lè ke w ap plede lage kras manje nan evi a, ou ka rive yon kote tiyo a vin bouche l pa ka pase desann ankò, lè konsa w pral fè kòve w pa ka desann, tanzantan si pa gen asansè, pou ke w ap plede al vide bokit dlo sal nan lari. Sa, men, men ni wi pèp ayisyen, se volonte k pa gen, nou fè vi nou ap batay men nou refize travay. Mwen fò m di nou sa, e fò nou tande sa, e m p ap sispann di l nan zòrèy nou, toutotan nou pa bay mouna nou de tap pou nou pase a l aksyon. Lajan sa moun yo bay la, ebyen, ou pral mete yo ansanm, pase moun yo kanmenm fò yo chache travay pou yo fè, pou ke ou fè mentnans, si gen pano solè ki pa bon ou repare l, Si ke gen batri ki pa bon ou reparel yn fè tè tout bagay sa yo nèt ou kontwole. Kòm etan done nou konnen dosye enèji nan peyi dayiti son bagay ki difisil, ou ka di ebyen wap bay kouran chak katrè nan aprè midi pou ouvè 8 nevè nan maten. Nan lè sa yo toujou gen kouran, tap gen pil ti biznis ki tap fèt nan zòn nan. Wi, tap gen pil ti biznis ki tap fèt. Ou striktirel. Donk, lè ke ou tande gon bandi kap bay pwoblèm nan blòk sa, fason zòn nan konstwi gen adrès li byen trase, ou pa ka pa pran bandi sa. Ou pa ka pa pran l. Paske ou gen plan nan espas la, kòman ou fè pa pran nan. Dosye gang nan gade nou tap fon jan ou pliye sa ou foure l nan pòch ou. Men lè w tande yon peyi pa gen adrès, chita la konstwi ti nich, ala traka pou lave kay tè pèp ayisyen. Donk, frè se sè byen eme, e fò m di w, imigrasyon nan peyi Lèzetazini Damerik, depòte yè 15 lan, Yon total de 86 dominiken moun sa yo ki te nan prizon ki fin pije pèn yo pou move zak yo te nan prizon tankou dròg, omisid, blanchi lajan, yo vyole lwa imigrasyon ak divès lòt krim federal. Donk Lèzetazini Damerik mete yo nan avyon li voye yo pou Abinadèl di ebyen pran ti sa yo pou nou tou kòm etandone nap fè bagay la konsa. nap virel voye voye voye voye voye voye ala traka pou lave kay te donk medam matmwazèl e mesye avèk dosye depòtasyon sa a fòk nou ranmase eskanp figi nou fòk ke nou mete kanson nan tay nou mare senti nou pou nou travay travay pou n elimine rat do kale sa yo. Travay pou ke madanm yo a pitit yo desann tou. Ase fò yo tout vin mete men fò yo travay. Mouri yo se pa jistis pou peyi dayiti piske yo fin fè mal la. Se pou yo rete la pou yo sibi, pou yo wè sa yo te fè. Kantite krim, kantite moun yo ekspilse nan peyi a. Fòk ke yo peye pou sa yo fè epi e se pandan yo anvi pou yo peye. Donk, se a nou menm pou nou deside pou nou mare senti nou, pou nou kòmanse travay, puiske travay se la libète. Frè e sè byeneme, fòk mwen di ou, lapolis frape fò. Lapolis ki frape fò, ebyen, genyen 7 manb gang 3 milyon ki anba kòd. 3 milyon? 7 manb gang 3 milyon? Konbyen milyon kèt la lapolis? A la traka. Fò la, lapolis fè w konte wi chak grenn wouton ou retire pou di men ki kantite k rete. Lapolis atravè divès ajan sèvis depatmantal SDPJ Nòdwès mare 7 manb gang nan Pòdepè yè 14 novanb 2022 a. Moun sa yo ki spesyalize nan vòlè afè moun, asosyasyon malfetè pou site sa yo sèlman. Jan n ap gade imaj sa, towo sa rele l ui, Augustin. alyas Lawouze, li gen 36 lane. A, misye pral repran koulè l wi. Ya. Misye pral repran koulè l pèp ayisyen. Y ap repran koulè l nòmalman piske nan prizon an pa p gen krim. Dezyèm moun sa w ap gade la, li rele Charles Rosalya. Alyas Zaya, li gen 35 lane. Kontinye gade nan syèl ma cheri. Ou pral o syèl, pa de pwoblèm se byen. Twazyèm endividi sa wap gade la, li rele Elize Carlos alyas Dyòl. Misye gen 30 lane. Men, 30 lane wi lapolis. Non, non, non, non, non, non. Lapopo, m konfyouz. 30 lane wi, ti tonton sa wi. alyas Ti Pitit, li genyen 20 lane, e dènye endividi sa a li rele Simo Erlando, ebyen se li menm ki rele 3 milyon, li gen 15 lane, ebyen se sa ki rele pi piti, pi rèd. Donk lapolis mèsi bokou kontinye frape men pandan dènye moman yo lapopo m pa ka konprann ou ditou. Ou pa bon mwen ti mòtèlman blese m non sa k pase lapopo? Ou pa gen bal? Èske w pa gen bal? Ou pa ka di m ou pa gen bal paske pandan dènye moman yo la menm enspektè divizyonè n ap kenbe nan k ap achte bal pou gang. Nou lapopo bon m yon ti mò tèlman blese m swaf sa. An m anvi pran ti chanpay lapopo e se ou k fè pou fè m bwè ti chanpay la e! M espere se yon gwo pwason w ap pran se pa ti pwason dèyè manman. e ti bagay ti pwason dlo dous kap tchuit tchuit tchuit ki t plen kal tou ble non lapopo pran w gwo pwason silvouplè sa ap fè m plezi m ap ede w toujou nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye sekirite nan peyi dayiti gen de prezime bandi ki tonbe anba kout bal lapolis nan avni djhon bwaann sou lali yè 15 novanm lan la jan w ap gade imaj sa pèp ayisyen lapolis arive konfiske de bèl manch sa yo e sezi yon machin machin sa ki se yon maz. Mazda imatrikile BB 824-31. Bon, pèp Ayisyen bagay la pa fini la, donk gade yon endividi, men sa k pase? Lapolis, bon, lapolis arete endividi sa. Non, ou wè, lè w ap gade imaj la pèp Ayisyen, bon, li pa t menm bezwen nan move zafè pou lapolis arete l. Ay, vizaj la makawon. Vizaj la sanble yon vizaj, ou konn wè lè, ou konn wè aprè peyi lòk, gon blòk ki te genyen kawotchou ki tap boule 24 sou 24, epi yo tèlman woule kawotchou sou li nan rale fil la epi fon pakèt ti mak, ti mak, ti mak, men non. Misye genlè te pran nou asid kanmenm, pase enposib. Misye rele Kervenson Vicaire, alyas Team Malè. O, vwala! Non, misye, m, misye sanble a Malè a, pèp Ayisyen. Aayy, la popo, ou jwenn on grenn non an sanble avè l, mèsi bokou. Misye sanble a Malè a vre. E li sanble on Team pou tèt pa l, sa se, hum, sa se vwa dan son vizaj, pèp Ayisyen, vwala. Ala traka pou lave kayte nan peyi sa. Donk, lapolis ki mete misye anba kòd, se pou prezime enplikasyon l nan divès zak malonèt. Donk, se nan yon filature ki te fèt pa lapolis nan Bon Repo, yè 14 novanm 2022 a pou arive depoze lapat sou Vicaire alyas Tim Malè. Arestasyon sa ki fèt sou wout nasyonal nimewo 1 an, lapolis mare l pou prezime enplikasyon l nan kidnapin, Ou raple w te gen yon kidnapin ki te fèt nan dat 11 pou rive 12 oktòb 2022 a kote bandi a zam te rantre anndan yon kay kidnape dam nan ebyen Team Malè te fè pati de mesye sa yo. Nan kad dosye sa lapolis anonse yo ap pouswiv divès akolit Team Malè tankou pitit resan Peter Patrick alyas Tchouko pou site sa yo sèlman. Donk nenpòt kote ou ta wè mesye sa yo pa ezite. avèti lapolis. Medam, matmwazèl e mesye, raple ou nan jou pase yo, genyen yon sitwayen, yon militan ki rele Jean Denis. Donk li te debake nan radyo Eklè kote li t ap eksplike nan emisyon Maten Deba li pran 23 bal. E, a vini li te vini nan Maten Deba se aprè ke Magalie Habitant te akize l kòm moun ki fè bat li. Raplew Magalie te kouri pou bwa kale nan Petyonvil. Jounen jodi a se te fineray ebyen sitwayen sa nan legliz Sen Pyè nan Petyonvil nan jou pase yo, yo te asasinen anba kout bal. An nou swiv kòman seremoni an tap dewoule. Donk jan wap gade ti video sa, sa se manman kap lamante sou sèkèy pitit gason, e se sèlman pitit gason sa li te genyen, ann tande deklarasyon manman an. Poto pitom nan! Ayy! Ayy! Ayy! Ayy! Dènye pitit gason m nan Ke Dye oblije marye l Ke Dye ranplase papa w Ke Dye panse pou mwen Panse pou mwen vre pitit mwen. A la de traka papa, soufrans nan peyi sa a, se kesyon tout moun ap poze, kilè l ap fini? Nan menm seremoni sa a nou te gen chans kwaze ansanm avèk divès lòt militan ki te pale nan mikwo laprès. Kapab ap mouri nan yon eta parèy konsa e jodi a la ke kominote entènasyonal la ki gen Madam Lalime ki nan tèt li, Michel Martelly, Laurent Lamothe sere lakay yo e jodi a pou wè kòman. Yap depòte ayisyen repiblik dominikèn e jodi a nou menm onivo fòs kanapé fè reveye e nou di klè nou gen akò moun kap goumen bò kote pèp la e nou kondane tout zak represyon kap fèt sou popilasyon ayisyèn nan e nap di phtk jou l konte nou wè Ariel Henry pran desizyon e pou l lonmen yon jij kidnapè yon jij ilegal nan tèt peyi a. Ariel Henry pa gen lejitimite pou l pran okenn desizyon, se depa Ariel Henry nou mande san kondiksyon e oganizasyon fòs kanapevè reveye di nou menm ansanm tout oganizasyon yo, Challenger Popilè, Tèt Dèlma, Rèl Fanm Dayiti, Fòs Petyonvil, Fòs Dèlma, nou di klè pa gen anyen nou kapab fè avèk Ariel Henry, on pati politik ki konnen wal chita avèk Ariel Henry sou san jounalis ki mouri, militan ki mouri. Sa kap pase sa bann pichaj kanaran e jodi a nou pral kòmanse chita devan lakay nèg sa yo e pou nou di kominote entènasyonal la pèp ayisyen an pap bese le bra e nou menm batay la li ap kontinye nou gen 18 se dat batay vètyè se yon manifestasyon ki nan tout peyi a pou nou mande depa Ariel Henry ki patisipe nan touye yon ansyen prezidan Jovenel Moïse avèk madam Laline. E jodi a la ke pou nou di klè nou pa kapab ankò. Mèsi la près. Merci merci patizan se te yon plezi e nan video sa ou pral gade la medam matmwazèl ze mesye se lè antèman fin chante yo ap soti ansanm avèk e jan deni kadav la byen si donk patizan ansanm avèk senpatizan fanmi pat ka kenbe dlo nan je yo. Jan deni jan deni nou pran dlo vè wi mwen la tou. Fòk mwen di ou, sitiyasyon an te konplike, bagay yo te vrèman tris. Donk, sèkèy Jan Deni, pou travay li fè bò kote militan Channmas nan Petyonvil, fanm kou gason, t ap pote sèkèy li. Ala traka pou kretyen vivan! Se moman pou n pale ansanm avèk kèk lòt militan ki vin asiste seremoni sa pou n konnen kisa ki eksprime prezans yo la jounen jodi a. Ki sa Jean Denis te reprezante pou yo? Depi 2011, depi 14 me 2011, nou genyen yon flewo. Nou gen yon fòs fè nwa ki etann li sou peyi Dayiti. E jodi an, li vin pi mal paske jodi an, nou toujou di l, vin gen yon lanmè Mediteyane antre sitwayen yo avèk zòn katye bò lakay yo, antre lekòl jodi a avèk timoun, antre paran avèk pitit yo paske jodi an, Lè gang yo rantre nan de seri de katye, paran an lè l fè lè l fè vè le nò, timoun nan menm li fè a lès, sa vle di pa gen rankont pou yo. E jodi an, yo tèlman vin mete nou nan yon sitiyasyon kote ke chak moun ki mouri jodi an ke de seri de moun ke yo asasine anndan peyi a, enben n vin rive lan yon nivo kote ke se moun ke yo asasine a se li menm ke nou ta soti sou wout pou nou ta kritike, pou nou ta di ke kòman fè l ki te ke yo asasine l. M kwè ke jodi an li klè. Nou menm onivo sektè demokratik popilè a, nou toujou di l, e entimidasyon, presyon, e tout sa ke yo kontinye ap fè yo, m kwè yo pap entimide nou, nou menm n ap kontinye mennen batay la. Jodi an, yo asasine Jean Denis, e gen plizyè lòt militan ke nou konnen yo rantre lakay yo, yo pran yo, yo asasine. Gen plizyè lòt militan nou konnen ke yo fè yo disparèt. Gen plizyè lòt militan nou konnen ki pran ekzil. Men nou menm onivo sektè demokratik popilè a, pèp ayisyen an l ap kontinye batay. Paske jodi a nou di l klè, Pa gen moun ki ka konvenk nou, ki ka montre nou ke jodi a gen yon leta ki egziste. Paske jodi a nou di se yon gwoup gang, se yon asosyasyon de malfetè ki anndan peyi a jodi a, se yo menm ki la k ap teworize popilasyon an. E m kwè ke jodi a tout sitwayen nou dwe pran responsablite nou an men, nou pa dwe pè malfwa yo, nou pa dwe pè avèk sa k ap fèt yo, nou dwe kontinye pou nou mobilize, pou nou avanse jiskaske pou nou kapab retire peyi a nan sitiyasyon kote li a paske se pèp la ki dwe delivre peyi a. K. Talè men atan merci se pa chilè li dò al dò fè la bondye papa humm bagay la ka mal pasew frè se sion gade video sa anvan. Yo tout gen monopòl yo lan men yo. Lo konpa yo lan men yo pou yo ale. M rele Chila Lidò, mande l lakil de dye l la Dayiti lè w ap tande. Nou pa bezwen nèg sa yo ankò, yo kraze peyi a. E yo kraze l e yo kraze Nès Anie a. Mete nou devan, al pran matyòb yo met nan bouda yo, yo fè yon mawon avè l. Yo pa bezwen yo ankò. E tout moun wè nan de kondisyon malonèt ke l tonbe. Men il y a une autre chose importante, m vini la jodi a pou Jean Denis, m vini la pou tout militan tou ki tonbe anba batay, nan batay la. Tout moun ki blese, tout moun ki pran bal, tout moun ki mouri, tout moun ki sou kabann lopital. Ils sont nombreux moun ki mouri nan batay la. Men je suis venu egalman pou lanse un message a Ariel Henry pou m di vagabon sa, pou m di sanzave sa, pou m di asasen sa li mèt fè sa l vle l ap kite tèt leta. E pou lanse un autre message egalman a nèg ki panse ke yo ka al negosye ak Ariel Henry sou pretèks y ap fè akò, akòkò, akò, dezakò, akò ban m ti pòs, akò ban m djòb, akò mete m minis, Epi yap rele l istorik. Pèp la nou sèl batay soulèvman jeneral pou l chanje leta sa. Nou pap kosyone okenn nèg sou san Jan Deni, sou san moun Site Solèy, sou san moun Lasalin, sou san moun Bèlè ki pral negosye ak Ariel. Ariel se du pase. E nou di Ariel, nap voye mesaj sa ba li, I mèt antrèn pran vant a manman l pèp la pata ap pran l. Ariel mèt al sere kote l vle. Pèp la ap pran l. Paske nou di nou pa nan akò, nou pa nan gouvèneman, nou pa nan anyen ak Ariel, nou nan kè pa Ariel, eradikasyon sistèm sa, eradikasyon phtk pou retounen a se ke l'on a toujou di, une transition de rupture, une conférence nationale et un changement de système. Sèl sa kap ban nou solisyon an. Soulèvman jeneral, pote boure, kraze leta sa, kraze sistèm sa. Humm ala traka pou lave kay tè, bon te kwè se te Jovenel ki te batay la, tè se li ki te pwoblèm, an batay la poko fini toujou Louidor, humm ala traka papa, politisyen nan peyi dayiti, pèp ayisyen se dèy kay malerèz, ou kwè se zen, donk nou gen yon lòt sitwayen sou liy nan, ou menm antanke nèg Petyonvil. Sa ki istwa sa? Epi ou rete nan fatra ou menm ou son fatra tou? Kòman ou fè rete nan fatra wap plenyen pou fatra? Ranmase fatra gason. Nou dwe travay vwala. E pa batay, travay silvouplè. Wap plenyen pou fatra, pran pè lwa bourèt ou menm jan nou konn al nan manifestasyon, leve nap fon manifestasyon pou nou ranmase fatra. E lèn fin ranmase l nal bay meri petyon vil chalè pou l ban nou kote pou nou mete fatra. Se san dan meri a lap ouvè ban nou pou nou mete l pou l ouvè pou nou mete l. A pati dojoudwi achte manchèt nou wè rali a. Donk merci pou mo ou se te yon plezi frè se sè byen eme ebyen fòm diw manman Jean Denis te gen chans pale ansanm avèk la près avan menm li te rantre nan legliz la poul tal asiste fineray pitit gasonl sèl grenn pitit gasonl ann tande. ki sa l te di nan mikwo laprès. Lè m viv lanmò Jean Denis se yon bagay ki esplikab, ke e pa nòmal yon jenn jedi mwen kite l lakay mwen. Kounye a m tou rete nan jenn nan, aprè midi l rele m a katrè nan laprè midi. Li di manmi, kote w ye la? M di a, m poko sot nan jenn nan non. Vini. Li di konsa, M bay bouyi bannann pou ou wi. M di, Non, m poko bay bouyi l non. Lè m vini l ap twò di m pap ka manje. Li di konsa, Hein? M di, Ou mete dan ou pa vle? Li di, A, fè plat, m pap mete dan. Li di, Anben m pap Misye Maryo ankò non si w wè sa. Kounye a, lèdi sa m tonbe ri. Kounye a, lè m vin kite jèn nan, m vini m rive ka yon zanmi m. Kounye a, te gen yon sè ki malad, li mande pou m pran yon vèy demi avèk li. Kounye a, m rete m ap pran vèy demi avè l. Li tounen rele m ankò. M di konsa, m rete wi, demen maten m a vini. Li di, men, si w rete vre, pase m moun kote w ye yo. M pase l moun yo. M pale avè yo. Epi apre sa, m di l m ap vini demen maten. Sa pase nan jedi. Vandredi maten, pandan m ap vini, m gen yon frè bò lakay mwen, yo ba l non pastè, ki di, Manmi, kote w te ye la? M di, M te nan vèy Deni wi, m pa t la non depi yè m te yo. Li di, Kot Jan Deni menm? M di, Jan Deni? M kite l. Lakay mwen wi, li di Jean Denis ou si Jean Denis la, m di wi Jean Denis la, li di depi kilè w pa la Jean Denis, m di m pa la Jean Denis aprè midi bò 4 è demi m pa la Jean Denis, li genbe manmi si m te ou menm m pat rantre, m di oh Jean Denis mouri, konsa m di, pou sèl di m di si Jean Denis mouri a. M pa konn si m anlè, m pa konn si m atè, m pa konn lè m rive lakay mwen, m pa konn anyen. Yon sèl bagay, pitit gason m sa a m pèdi a, bò dwat mwen li, mesye marye li. Papa l mouri, l kite yo kat nan men m. M viv avè yo, m vann dlo glase, m vann bagay nan po frizè, m vann bonbon, m vann. fèb pèp ayisyen se tris pase sitiyasyon an difisil pou gen sèl grenn pitit gason ki te konn batay pou bon manje epi jounen jodi a ou wè se ou menm kap antere pitit gason sa li pat malad donk nou genyen mèt mezonèv ki te prezan nan fineray la donk nou pral fè ti pale ansanm avèk mèt Maisonneuve pou eksplike nou kiyès Jean Denis te ye e ki eksperyans li te gen chans fè ansanm avè l. Se te militan avèk ki nou se te familyarize, dayè nou savon pètinamman ke l n'ete pa vyolan e Joseph Jean Denis senplike aktivman. Aktivman avèk nou dan lè diferant manifestasyon, dan lè diferant mach, dan lè diferant sitin an vi de kontribye a lamelyorasyon de kondisyon de legzistans di pèp ayisyen. E manifestasyon te mèt Petyonvil, misye la. Li te met anba lavil li la, li te met Delma li la. Sèl sa l te konn toujou ap di, aba vyolans, aba ensekirite, aba kidnapin, aba dezòd. Misye pa t vyolan ditou. Dayè se pa yon nèg ki te konn itilize zam. E m raple m gen yon fwa yo te pwosede enjisteman a larestasyon. 2 etidyan, yo te kondui yo imedyatman lan penitansye nasyonal, nou te rapousuiv moun yo tou pou nou te al egzije liberasyon etidyan sa yo, an mwens de 5 minit lè nou rive devan penitansye nasyonal la, kiyès mwen wè bò kote m, se Jean Denis, Jean Denis di m, mèt Mezonèf, ou konnen m pa ta ka pa la pou m vin bay sipò m. pou m vin bay asistans mwen lan kad batay sa pou la konstriksyon de leta de dwa an Ayiti. E mwen menm lè m resevwa nouvèl ke yo asasine Jean Denis, sa fè m mal anpil. Men malerezman nou nan yon peyi kote pratikman otorite jidisyè yo, otorite polisyè yo, se yon pakèt dyòl bòkyè, se yon pakèt radòtè, se yon pakèt demagòg, e ki son la sèlman pou radote, pou fè de la demagoji. Dayè fòm nou byen, m panse deja. Konn sa map di a la. Men si non Maisonneuve ta site kòm etan yon moun ki te ka enplike nan asasina de Jean Denis, fòk dcpj ta rele m. Bon moun nan deside mèt la. Padon? Bon moun nan deside. Bon m pap di ke, non men atansyon, lè paran. La mère de Jean Denis, les proches de Jean Denis, ils sont près à témoigner, à parler par devant la justice, par devant la DCPJ. Mwen wè DCPJ avèk la justice pakè, yo tout ret la pa pou gen anyen. Se sa k fè tou mwen menm tou m oblije pran prekosyon. Donk, medam, matmwazèl e mesye, apre fineray la te fin chante mèsi mèt Mezonèv, fò m di w kawotchou t ap boule pandan yo t ap travèse pou ke yo te ale. ansanm avèk kadav la nan simityè pandan militan yo tap chante mizik sa an nou swiv ansanm. Vwala, medam, matmwazèl, ze mesye, se konsa sitiyasyon an t ap dewoule nan Petyonvil jounen jodi a fineray ansyen militan Jan Deni ki te pran bal nan jou pase yo nan Petyonvil. Donk, nou espere ke sitwayen sa a ki pèdi lavi l. Sèl fason nou ka rann li jistis, se lè nou travay pou ke chak grenn Ayisyen kapab viv alèz nan peyi l. E se travay chak grenn Ayisyen pou mete men nan pat la pou ke nou kapab avanse. Se travay chak grenn Ayisyen pou nou foure men nou, pou n debat nou pou ke nou kapab mete peyi a sou ray chanjman. Donk, sitwayen sa ki tonbe. Li te gon travay li tap fè kèlke pa. Donk sa ka rive nèg yo pran w yo rantre w nan batay ou pa konprann. Men jounen jodi a, nou gen Fouco ansanm avèk nou kap pèmèt nou wè limyè pou ke nou kapab travay nan bon direksyon e pou nou jwenn rezilta. Meyè fason pou sitwayen sa jwenn jistis, se lè manman l, sè l, frè l, fanmi l, pitit li. kapab manje, kapab jwenn swen sante, kapab jwenn sekirite, pitit li kapab al lekòl pou site sa yo sèlman. Nou dwe fè sa e se responsablite chak grenn Ayisyen ki vivan ki poko trepase. Frè e sè byeneme, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Bon, la a map poze tèt mwen kesyon, èske an Ayiti pa gen imigrasyon? Pase dèfwa gon aksyon konn pase fò ta mande imigrasyon poul depòte ayisyen sa yo ankò wi. Imigrasyon ayisyen poul depòte ayisyen sa yo. Depòte yo kòman retire yo nan mond mizikal la paske la a non yo ap fè vyolans sou lwa mizik la. Pèp ayisyen ann gad videyo sa ansanm. Ann ri pou m ret san manje. E la pou wè jis ki kote koripsyon an rive nan peyi dayiti wi. Antouka, jan n toujou renmen di l, Ayiti diktature se la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen z ou mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo.